Debouke se sa? Kanaran nan pwen sa a epi kòmsi pou gon fasilite de deplasman pou ke nèg yo kapab rive nan ka a 2. Oubyen dezyèm bagay, èske se baz Kanaran ki li menm ap alimante baz sa a nan ka a 2 zam? Konprann byen wi. Paske pa bliye ka a 2 la a tanzantan nèg yo fon pase la yo konn bay anpil pwoblèm. Ebyen se dimanch lapolis li menm li frape. Byen bonè maten dimanch 26 mas 2023 a, anviwon 8 è, 2 endividi ame avèk pistolè mòtèlman blese daprè langaj lapolis nan Kara 2, komin Taba nan moman yo tap ransone rivren nan zòn sila. A bon! Nèg yo tap ransone moun ebyen lapolis li menm li rive nan bon moman. Epi lapolis bang bang li pase a laksyon li touye sitwayen sa yo. Tèt chaje. Fò m di nou byen ke kidnapè yo, nèg ame ki ap simen latèrè dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens y non pa chome se dimanch endividi ame anlve jounen dimanch lan nan maten omwen 9 pèsòn nan kapital peyi Dayiti. 2 nan yo ta prale legliz e 7 lòt la ta pral asiste ak yon gradyasyon. Zak anlèvman sila a li fèt respektivman nan avni Kristòf epi ri N, an plen kè de lakapital. 2 moun ki anlve nan avni Kristòf yo te nan yon veyikil kote yo te nan wout pou ale legliz lè ravisè yo mande yo pou kanpe epi yo anlve yo. Yon nèg ame ki t ap asiste ak sèn sila tire sou machin kidnapè yo. Ebyen mesye sa yo pat ezite yo kouri. 2 pami 7 viktim yo ta pral resevwa diplòm yo, diplòm nan fen detid maten dimanch lan. Rapt sila, nou kapab di se yon rapt kolektif, sa pwovoke yon psikoz de pè lakay anpil endividi ki yo menm te nan wout pou kapab ale legliz. Mesye yo pa chome jan m di non donk yo pase a laksyon, yo frape, lapolis ap frape yon kote, bandi li menm ap frape yon lòt kote, e pwoblèm! Selon yon atikl ki sòti nan vantbèfinfo, Ayiti, yo vyole moun, yo touye moun, yo kidnape moun nan endiferans total gouvèneman defakto. Nan dènye tan sa yo, nivo vyolans la atenn yon pwopòsyon alarmant ann Ayiti, an patikilye nan kapital Pòtoprens. Se la a bandi yo pran pou sib kapital la e popilasyon sivil la lanse anpil kri dalarm. Pa gen yon jou ki pase san ke pa gen yon moun ki anlve oubyen mouri nan zòn metwopolitèn Pòtoprens. Sèlman pou semèn. ki sot pase a, pa mwen yon dizèn moun viktim. Se yon mwa mas ki terib pou pèp ayisyen an, sitou nan Petyonvil, Frères, Kenskòf, Dèlma, Santrevil. Nou asiste ak yon defèleman vyolans mètriyè. Depi kòmansman ane a, nou wè yon fason sistematik yon ogmantasyon vètijinez ensekirite a, kote ke gen afwontman antre gang patou, gang ame, Pnh, gang ame, gang ame nan kapital la k ap bay anpil pwoblèm. Divès ka ensekirite sinyale semèn sila nan kapital la e an pwovens, e fòs lòd yo parèt on ti jan enpuisant. Gang yo ap opere patou e yo vin pli menasan. Popilasyon an li menm sou strès. Kantite moun ki mouri, se chak jou w ap tande sa. Plizyè moun nan sektè diferan. Yo menm mouri apre yo fin atenn bal pèdi. Plis pase 500 moun mouri, 300 lòt blese e plis pase 250 lòt anlve de janvye a dat, dapre yon rapò Wo Komisarya Nasyon Zini pou Dwa Moun. Efò ki deplwaye pa bò kote lapolis nasyonal, ben, li pa kapab fè anyen. Otorite yo pa di anyen. Piske yo ka pa gen solisyon oubyen yo konplis de sa k ap pase a. Sitiyasyon makab sa nan peyi Dayiti rive nan yon moman kote gen rankont ki fèt antre Joe Biden e Justin Trudeau ki pa bay anyen sou nesesite pou ta deplwaye nan peyi a yon fòs miltinasyonal an apui ak pnh la. Washington di li vle antame demach. Bò kote konsèy sekirite a pou anvwa yon misyon de pè nan peyi Dayiti kap fè fas ak anpil pwoblèm. Fòk nou di ke Kanada anonse yon èd 100 milyon dola nan kad batay kont gang ame nan peyi Dayiti. E fòk nou di ke reprezantan spesyal sekretè jeneral Loni an, Helen Lalim ale. avèk yon bilan katastwofik. Ba wi. Avan li ale, m wè l te ale nan lapolis. Yo ba l yon plak kanmenm. Men, ekoute, si yon moun vini la a, li fè djòb oksidanto yo, m pa kwè nou dwe felisite l pou sa paske djòb oksidanto yo se vini patisipe nan enstabilite, rann peyi a pi mal, plonje l nan kawo total. e poukisa nou oblije bal plak? Mwen m panse ke se yon dezonè pou ta kapab bay madanm sa yon plak donè paske lè yo vini ki wòl yo? Se te ranfòseman lajistis nan peyi an e kisa yo fè? Anyen. Ebyen ou wè nou pi mal. Nou pi mal nou ba yo plak paske yo te byen sèvi nou. Mèsi bokou Frantz Elbe. Antretan fò m di nou ke genyen 2 sitwayen ameriken dorijin ayisyèn ki kidnape nan Pòtoprens sa fè yon semèn. Jean Dickens Toussaint. ak madanm ni, Abigail Toussaint, te rann yo nan peyi Dayiti pou kapab rann vizit ak paran yo ki malad epi tou asiste ak yon festival kominotè. Ravisè yo reklame yon valè 400 mil dola ameriken pou kapab libere moun sa yo, daprè sa fanmi yo rakonte nan medya ameriken. Yo t ap vwayaje abò yon bis an pwovnans de Pòtoprens. Jean Dickens Toussaint ak madanm ni, Abigail Toussaint, tou de genyen 33 lane, yo anlve epi sekestre depi plizyè jou, daprè sa ki sòti nan yon petisyon an liy pwòch yo lanse. Bandi yo kanpe bis sa a e yo mande moun yo pou kapab desann, epi tou yo mennen yo kote pou y al sekestre yo a. Daprè sa Nickens Toussaint Sir Jean Dickens Toussaint rakonte nan ABC News, ravisè yo mande 6,000 dola US pou kapab libere couple sila. Men yon fwa yo voye lajan sa, pri a vin pase a 200,000 dola par personne. Nous n'avons pas cet argent, daprè deklarasyon Christie nan Local 10, yon medya an Florid. Antouka fò n di ke gen pwòch couple sila ki yo menm te di ke Se pa twòp evidan pou kapab vini nan peyi Dayiti jan bagay yo ye la paske ekoute peyi Dayiti yo kapab kidnape w a nenpòt ki moman e bon petèt ke koup la te wè se te evidan pou te kapab vini nan peyi Dayiti e yo vini yo pran yo e vwala men sa ki pase jounen jodi a la. Tèt chaje. N ap pase nan peyi Kolonbi. Prezidan kolonbyen an, Gustavo Petro, li afime ke li santi li ko-responsab la sitiyasyon destabilizasyon ki gen nan peyi Dayiti puiske lamò prezidan Jovenel Moïse se li ki trennen tout katastwòf sa a dèyè l. Se sa li di dapre kotidyen dominiken Diario Libre. Nan dat ki te 25 mas 2023, nan akt terib mèsenarya entènasyonal sa e pou rezon sa nou santi nou enplike, deklarasyon prezidan kolonbyen an nan kad patisipasyon li nan 18 tièm somè libro-ameriken ki dewoule semèn sa an Repiblik Dominikèn. Konsènan sa ki pase nan peyi Dayiti, Mesye Petro li endike ke solisyon peyi sa pa sèlman pou kapab mennen entèvansyon Men ke kontèks yo dwe analize y konpri peyi Lèzetazini. Mwen vle ale nan peyi Dayiti. E se yon kestyon kote Kolonbi genyen yon responsabilite konjwen dabò paske Ayiti te ede nou pou nou lib e answit paske anpil nan resòtisan Kolonbyen yo te al touye prezidan Ayisyen an Jovenel Moïse daprè deklarasyon Prezidan kolonbyen an, ki li menm asire ke li ap gade atantivman koresponsabilite sa a, e se pou rezon sa a li vle vizite peyi Dayiti san li pa bay dat. E ke di le prezidan dominiken dan sèt afè? Santo Domingo le 25 mars 2023. Li menm ki t ap patisipe nan 18 tièm Somè Libro Ameriken an bò kote lòt chèf deta Damerik Latin, Ewòp, prezidan dominiken an soulinye ke sèl fason pou aji avèk Ayiti se pasifye peyi sila a. Si vous voulez aider Haïti, vous devez aller pacifier Haïti, ce n'est pas avec d'autres discours, s'est ainsi a-t-il indiqué. Si nou vle al ede Ayiti, se al pasifye l, se pa fè lòt diskou. Li fè konnen ke nou pa kab pèmèt ke sitiyasyon Ayiti a kontinye jan l ye la pandan li soulinye pi lwen ke sila yo k ap soufri se sa yo ki pi pòv nan peyi a puiske rich yo se rezidan lòt nasyon yo ye. Abinader afime ke kèk rich nan peyi Dayiti, Yo nan Miami, yo an Repiblik Dominikèn e fè konnen chak jou avèk gang yo genyen vyolasyon dwa moun epi tou vyolasyon entegrite, dinyite nivo sila yo ki pi pòv nan popilasyon ayisyèn nan. Pasifikasyon se sèl fason pou kapab atenye kriz ayisyèn nan daprè Abinader. Avan li. Se te prezidan Kosta Rika a, Rodrigo Galvez Robles, li menm tou evoke kriz ayisyèn nan. Li mande ak Nasyonzini pou kapab pote yon repons imedyat ak demand sila yo e yon mannyè pou kapab mete peyi sa sou kontwòl, metrize vyolans lan ki genyen nan peyi sila. Gwoup kriminèl yo kontwole jiska 70 pousan tèritwa Pòtoprens e sa Nou pa kapab inyore li dapre sa li di. Fòk nou etenn dife sa avan li mande kòman nou pral rekonstwi bout tè sa. Nou sòm isi ojodwi an Repiblik Dominikèn. Sou menm il kote genyen yon leta fayit. Kote ke gen yon leta ki an fayit. Gen anpil vyolans. Moman an, nou dwe gade lòt kote a. Li pa jis, daprè sa prezidan an li menm fè konnen administrasyon prezidan ameriken an, ki li menm vandredi te an vizit nan Ottawa pou evoke, antwotre, kriz ayisyèn nan avèk premye minis kanadyen Justin Trudeau, ta favorab ak anvwa yon misyon lapè sou ejid Nasyonzini. Du sport pou refème, seleksyon mawokèn nan rete sou menm lanse an pou premye match li depi katriyèm plas istorik pandan koup du mond ki sot pase a nan peyi Qatar. Les Lions de l'Atlas yo menm bat ekip Brezil la 2 1 samdi 25 mars nan Tanger. Tèt chaje wi la mezanmi. Alò, defèt Brezil la se pa sa ki deranje anpil moun. Men pou onè Brezil, gon seri de ti ekip ki pat konn bat li. E m panse ke fòk nou ta kapab rete nan menm lojik sila. Y a la Walid Regragui ki se kotch ekip sila ki fè konnen on a battu le Brésil en plein Ramadan après le Tarawih, prière quotidienne du Ramadan, Se fou! Donk, se, m ta kapab di, pi gwo satisfaksyon pou yo. E anpil moun rete medize par le fait ke Brezil tonbe devan Mawòk. Si m ap remonte le tan an 1998, Brezil te rankontre ak Mawòk nan faz de poul, e lè sa a, Brezil te bat Mawòk 3, 0. Ronaldo Luis Nazario da Lima Li menm li te boulvèse match foutbòl sila a kote ke li te tèlman ap fè bèl bagay nan tèren sa a ebyen te gen yon jwè mawoken m kwè yon sèten de Rada konsa misye te chire chòt Ronaldo Brezil la lè l te leve pye l li te desann li sou kuis jwè brezilyen an. Kèlke zane aprè, yon ventèn dane aprè kounye a Mawòk ap kase mete nan men Brezil. Moman rive pou Brezil kestyone tèt li. Paske, ke l'on veuille ou non, Brezil rete number one. 5 koup du mond, anpil gwo jwè nan mond lan, pi gwo jwè nan mond lan se ou menm ki pwodui li, apre sa ou pwodui yon pakèt pwodij, ben, m panse ke fòk Brezil mare karaktè l.